Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon koze matisan an li bay twòp pwoblèm jounen jodi a la popilasyon an deside mete pye l atè anpil moun nan zòn fontamara ak plizyè lòt zòn ki anviwonnenl yo Ebyen moun sa yo mete pye yo atè jounen jodi a kote ke yo mache nan twazyèm nan pou kapab denonse ensekirite a kap fè dlo koule nan je manman ak papa pitit kap pase nan zòn sa moun ki abite nan zòn sa. Pou rapèl, depwi le kòmansman di mwa de jwen gen yon sitiyasyon ensekiritè, sitiyasyon latwoublay ebyen kote ke anpil moun mouri, anpil moun kite kay yo e jiskaprezan nou sòm o mwa daou. En plein milieu du mois d'août, bien sûr, parce que dans quelques jours ce sera 15 de ce mois, bon, bagay la toujou rete la, sa vle di 2 mwa e kèlk jou sitiyasyon an pa chanje. Moun kontinye ap mouri, bandi kontinye ap batay antre yo. Y a un comité ki yo menm transfòme tèt yo an medyatè pou kapab pale avèk 3 klan yo. Yo pale a Krisla, yo pale a Ti Lapli epi yo pale a Izo. Popilasyon an estime ke sa se pa ase. Se nan sans sa a, ebyen popilasyon an mache jounen jodi a pou kapab pwoteste nan nivo Fontamaran e pou denonse inaksyon otorite yo fas a ensekirite ki genyen nan zòn sila. Pwotestatè yo drese anpil barikad pou kapab anpeche sikilasyon an fèt. Se evidan de regarder Et là, vous allez voir quelques images ki kapab retenu attention w. Sa m bezwen, m bezwen tounen lakay mwen. Se yon granmoun mwen ye, m pa ka soufri grangou. Jodi a fè m 5 jou, yo pa bay manje nan sant lan. Gade eta mwen ey! Gade eta mwen! Lè m te lakay mwen Matisan, e pa konsa m te konn viv. M te konn pote bout sak mwen sou tèt mwen pou m manje. Gade lè l ye, m poko goute gwosè l. Mwen anmweyy! N ap voye yon mesaj bay otorite yo pou yo panse avè nou. E tankou kochon nou ye, jodi a fè m 5 jou. Gade eta a! Gade eta peyi m! Panse avè mwen mezanmi! Panse a granmoun nan! Gade eta m! M ap mouri! Mwen lanmwey! M pa kapab ankò! M pa kapab ankò! Sekou! M ap mande! Yo pa ka manje, yo pa ka bwè. Yo di m le 6 gen lekòl k ap ouvri. Kouman yo pral lekòl la pandan yo nan lari a la? Sa leta a di pou yo? Fòk moun yo retounen lakay yo. Nou bezwen retounen lakay nou. Nou bezwen retounen lakay nou. Pase jodi a nou pa ka rive nan lari ankò. Pase fò leta di yon bagay. Bandi kraze mezi kay ki anba a. Yo vòlè tout bagay ki anndan kay nou. Yo kraze kay yo. Kote nou prale? Menm dife yo mete ladan l. Anpi jodi a nou pa ka aksepte sa ankò. Se pou leta mete pye l atè pou sa lap peye taks lan la. Nou pa ka peye taks epi kounye a pou nou pa ka peye moun yo epi jodi a nou nan lari pa gen moun ki zanmi pou nou jodi a fè nou 2 mwa deyò wi. Nou bezwen antre lakay nou fò leta fè nou antre lakay nou e sa nap di nou menm. Epi nou ap gade pou tout sa kap pase kounye a la pandansetan nou gen kay nou nou kite kay nou pa nou epi kounye a la kiyès moun ki mete nou deyò ou pa wè l antre lakay nou vòlè tout sa nou genyen pou te fè kadejak sou pitit nou sou fanmi nou. Sitiyasyon sa nou santi nou pa kapab ankò jodi a nou di nou bouke nou pa kapab ankò ke leta vin pran reskonsablite l anndan matisan. Si tout fwa leta pa ta pran reskonsablite l ki pwosesis nou pral fè pou nou kapab retounen lakay nou? Jiska prezan e sèl leta kap ka di yon mo paske nou pa ka fè anyen ankò san leta. Dakò mèsi. Anpil moun ki avèk fèy bwa, genyen timoun, genyen granmoun, gen jenn gason, gen jenn ti demwazèl ki yo menm santi yo pa kapab ankò, yo oblije mete pye yo atè a. Bon, ban m di w, mwen sèl sa m konnen jounen jodi a la, m annafè avèk yon pèp ki twò reziye. Nèg yo pran gòdèt diri a, yo mete l nenpòt senkant, swasant goud, pèp la di, ben, sa va. Yo moute gaz la disèt otè, pèp la rive, l di, sa va. Bandi anpeche yo viv, pèp la di, sa va. Bon, ban m di nou yon bagay, si chak jou n t ap met pye nou atè a, nou k ka fè wi, nou te ka fè sa y ap mande a. Bon, ban m di w yon bagay ankò mezanmi, m ta renmen nou tande m, Nap pale de revolisyon souple. Kiyès ki gen monopòl revolisyon an? Se pa Babekyou non, se pa Izo, se pa Krisla, se pa bandi yo. Bandi yo kapab fè yon sèl, se vre se tap yon bon bagay men se tout popilasyon an wi k pou fè yon sèl, si nou fè yon sèl nou mete tèt nou deyò pou n di ekoute nou sòm le pèple souvren nou pa kapab kontinye viv nan eta sila a, yo tap aksepte l nan men nou. Bon, fò n di ke se pa premye fwa jan de demach sa yo antreprann onivo de twazyèm nan. Te gen kidnaping ki kòmanse an janvye 2021. Tèlman gen kidnaping, gade m ta kapab di s on chif tèt chaje. Ebyen, le 22 janvye 2021, pou rapèl, fò m di nou sa, kant on è journalist, m pap di youtubè paske genyen diferans ant journalist e journalist youtubè. Gen moun ki sèlman youtubeur, ben m panse ke lap oblije pran yon ti seminè pou l kapab dekante youtubeur la avèk jounalis la. Ou byen pou kapab fizyone yo ansanm. Se yon rapèl m just ap fè nou. Le 22 janvye, tèlman ensekirite a monte nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan sitou nan twazyèm sikonskripsyon an, Krisla, nan Tibwa, ebyen te deside mete moun deyò pou laverite e pou listwa. Men kantite moun ki te sòti pou kapab denonse ensekirite. Sa vle di jounen jodi a nan peyi Dayiti, ou gen lenpresyon ke se kòm si se moun ki yo menm a lorijin de la vyolans ki genyen plis moun dèyè yo. Ann gade. Enben mesye, nou wè egzanp lan. 22 janvye 2021, Men kantite moun Kris la te mete deyò. Ti lapli ka mete yon flo moun deyò tou. Nou wè dènyeman la a, ki kantite moun Babekyou avèk Ti Jinyò mete deyò. Bon talè, kòmsi nou pa wè sa m wè a? Nou pa anvi wè l? Nou poko wè l toujou? Jounen jodi a la, pou Ayiti sa a bon, fò n konpoze a mechan, malfektè, vòlè, kriminèl, kidnapè. Nou mèt konpoze avèk yo. Bon kounye a la a mesye, kon nou tout ka mete moun deyò epi n chita la, n ap fè rara? Nou pa ka antann nou? Hein? Ah mesye, se pa serye. M gon dosye m pral vini avèk li talè. Dosye sa a, m pral mennen ankèt sou li paske m on timoun k ap pale. M ap mande m si sa timoun nan ap di a se verite mezanmi. O mesye, nèg yo fin a laprès la. Paske on nèg pa ka pran laprès pou w fè l fè on gwo kouvèti tankou on laye ou mete sou tèt ou oubyen on parapli. Sa vle di, ou bare solèy, ou bare lapli epi w ap fè move zak. Sa a mesye, li pa nòmal. Si video a se vre, si pawòl sa yo se vre, e map rele lòt kan pou m mande si se vre paske ah mesye nèg isi mechan anpil si se ta vre. Se sak fè m pral mennen ankèt e tout a lè m kapab vini avèk emisyon an pou nou sou chanèl la pou m di ke ah gon yon seri de nèg ou tande le maten kap bat lestomak yo kap preche menm la bòn nouvèl ah mesye nou mechan. Nou mechan ah mesye monchè men Bondye pral fape pyel atè sou nou mesye mwen m pa pè paske m pa manje move lajan m pa fouye dwèt mwen kote pou m fouyel ki pa bon m toujou mache nan dwat liy m wè 13 mwen pa pile 14 on nèg kapab repwoche m ou konnen on sèl bagay si on nèg zanmi w wap konnen ou kapab repwoche m de sa sèlman apre sa pa gen okenn bagay met on nèg a defi al chache dosye pou RL prod al chache. Ah mesye nou mechan nou pa serye nan peyi sa mesye. Pou wè ou ta fè sa pou mete timoun sa nan difikilte. M pral vini tout alè. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appréciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!